Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon ebyen m genyen 2 pèsonalite wi la jodi a se birthday yo wi humm i ya Gary Pierre Paul Charles le pdg de scoop gaj FM telescoop. Epi a Ariel Henry silvouplè eske nou ban mwen chans poum kapab di Ariel Henry happy born day pase gon moun ki dim jodia se fèt Ariel Henry Ariel Henry bòn fèt sispann kraze peyi a kounya la ou aparaman ou gon grenn laj anplis ou konprann sa vle di fon jan laj sa ke ou genyen anplis lan ke li pèmèt ke ou gon ti kal jenewozite lakay ou. Gon bandi tou wi. Jodi a se fèt li. Men, m ap fè yon dosye pou kont li paske m pap mele bandi ak lòt moun de byen. Ou konprann? M pa gen pou m ap di bandi bòn fèt nan, anyen bagay konsa. M pral gen pou m di tout sa k te fèt nan fèt li an. Tout lajan k depanse, tout lòbèy ki fèt. Ou konprann? Paske, m gen kontwòl yo. Bon, ann pati nou la. Nou gen twa ti dosye nou vin pale la. Vitelòm k ap pran tèren. Vitelòm anvayi moun. Delma. Mwen gen yon voice de Youn nan chef kanaran yo paske kanaran gen plizyè chef li di ke neg lafito yo mete 2 milyon dola atè a men kanaran pral voye pye kanaran pral pase a laksyon mezanmi gade problem pou pep ayisyen apre sa mwen genyen yon entèvansyon de lansyen senatè Edwin Daniel Zeny Edo Zeny ki di. Depi w nèg pa nan blan ou se bandi. Men se parti pou votre emisyon. Nou trè kontan avèk ou. Kòm toujou paske nou konnen chanèl sa a se yon chanèl ki pote enfòmasyon ba ou 24 heures sur 24. Si w bezwen m ta kapab di zen, nouvèl afole, ou pa bezwen pase bò kote RL prod menm paske nou menm nou ba ou enfòmasyon yo jan yo ye a. Nou pa nan fè bri, nou pa nan fè woy woy. Premye dosye nap komanse avek vitelom mesye vitelom inosan eske nou konnen mesye lè wap gade pou wè sitwayen an gen 2 bon non vitelom nan vitelom ou jwenn vi ak om epi signature li di ke se ta yon moun ki inosan eportan Dèyè signature sa ki se inosan genyen yon moun ki mete yon mask inosan nan vizaj li ki transfòme tèt li kòm moun ki pi sadik sinon youn nan moun ki pi sadik dan la repiblik. Li gen yon manèt nan men l, sa l vle fè ak manèt sa li fè. Nou pa bezwen di w kantite ekzaksyon ki ap fèt men jiskavan mwen ale sou kesyon Dèlma paske nèg Vitelòm yo anvayi Dèlma. Alò sinon yon bon pati nan Dèlma. Men ban m lanse yon mesaj bay Vitelòm inosan. Vitelòm, euh, m ap gade byen pou m wè. Lè w ap pale, ou sanble ak yon moun sistèm nan te vle manje. Men w kale je w. Men fason w kale je w la, ou vin yon kriminèl notwa kote ke se popilasyon an ki ap peye tout sa w fè. Vitelòm, tankou maten an la a, lè m t ap tande Barbecue ki di ke yo menm yo pa kidnape moun bò lakay yo. La a m panse ke se yon erè ki glise nan sa l t ap di a paske lè w ekri yon bagay fò w pran son w. pou li l e pou chache konprann li, e pou kapab entèprete tout sa moun pral di de li. Sa vle di, ou menm tou fò w gentan fè yon entèpretasyon de sa w pral di a, kòman yo ka entèprete l. Konprann byen wi, nou pa janm fè kidnaping, nou pa kidnape moun bò lakay nou, nou pa vyole moun bò lakay nou. Konprann byen. Vitelòm, moun bò lakay ou yo, m anvi mande w ki sa w genyen avèk yo. M anvi mande w poukisa. Nèg ou yo antre nan lojik ras kabrit. Paske nou kidnape moun bò lakay nou. Dènyeman la a gen enfòmasyon ki vin jwenn mwen ki fè kwè menm yon kouzen ou nèg yo kidnape ou pa di way. Donk na va konprann moun yo p ap viv anndan an. Grenn moun ki rete nan zòn Tòsèl, grenn moun ki rete nan zòn Metivye e bagay sa yo. Pènye, Moun sa yo pap viv! Moun sa yo pap viv! Tande byen Vitelòm, ou se papa pitit. Dayè, m wè gon pakèt foto ki ap sikile atravè lè rezo sosyo, pitit ou, madanm ou. Hein! Kòman ou t ap konprann? M pa rantre nan lojik denonsiyasyon sa yo. Tout nèg bandi ki gen madanm, bagay sa yo, m pa nan pibliye foto madanm yo paske si fanm nan pa t avè nou, l t ap al an yon lòt nèg. Men, se avè nou. S pou m pale, se nou menm ki pou chanje bagay yo. Tande byen, si w t ap gade timoun ou yo Vitelòm, si se pitit ou, si se madanm ou vre, w ap gade yo pou gade pou wè, akòz de vyolans gang, epi ou menm ou te yon pezibl sitwayen, w ap gade pou wè, yon dimanch, pandan l fè uitè, nevè, dizè, jiska twazè de laprèmidi, pou yon sitwayen achte yon gòdèt farin, li woule l, dlo a sèl. Li bay timoun yo manje. Paske bagay yo fini nan men l. Kòman w t ap santi w Vitelòm? Pou ta antre nan lojik sa a pou w al lakay ou pou w wè madanm ou se yon gòdèt farin li achte l ap woule l glwase l pou l bay timoun yo manje. Si w pa vle, si w konprann se manti, m kapab ba ou foto. Se pa nòmal. Kòman w ta fè konprann? Pou yon moun nan zòn ou Vitelòm, akòz pa gen aktivite, se ti mayi y ap boukannen pou yo manje, pou yo bwon gòdè dlo pou yo dòmi. Kòman w konprann yon moun ki bò lakay ou pou moun sa ap viv, li pa konn si w p ap touye l jodi, li pa konn si w p ap touye l demen? Hein! Se pa nòmal! Bay moun yo yon ti chans. M vle ke lè moun yo nan zòn sila a, lè yo wè nou mesye nèg Vitelòm yo, moun sa yo pa al pè E le pwoblèm se ke, pandan nou menm n ap fè ekzaksyon, n ap fè moun sa yo pè, n ap fè tout yon seri de bagay, lè lapolis vini, lapolis fè menm ekzaksyon yo paske lè lapolis pote boure, depi lapolis jwenn yon moun sou plas, swa l ba l bal oubyen l arete l wi. Èske n konprann? Sa vle di Vitelòm moun yo nan double soufrans. Nèg ou yo ap fè yo soufri. Epi lè lapolis vini son lòt soufrans. Poukisa nou pa ka bay moun sa yo yon chans pou yo viv? Nou te ka fè aktivite nou. Men moun yo menm tou yo fèt pou yo viv fòk yo viv. Antouka m swete ke emisyon sa a ou pral tande l sinon nèg ou yo ap tande l e na bay moun yon chans nan blòk sa yo. Nèg vitelòm yo tèlman ap pran teritwa bagay la kòmanse dejenere pou moun dèlma. Blòk 75 Nèg Vitelòm yo kòmanse anvayi l an granmoun. Blòk ti plas Kazo pran rive Jeral Batay, nèg yo kòmanse ap frape. Nan Kara 2 a la a se pa pale mezanmi. Moun Kara 2 pa konn sa pou yo fè. E nou oblije mete de men nan tèt pou tout moun sa yo. Nèg Vitelòm yo kòmanse ap fè resèt nan mache. Nèg Vitelòm yo kòmanse ap takse biznis ki nan zòn nan, gen biznis ki kòmanse fèmen pòt yo. Donk, nan va konprann, alò, nèg yo pran Taba, Taba sou kontwòl yo, yo kòmanse pran yon bon pati nan Kwadèboukè. Kounye a, ki kote yo fikse? Se Dèlma. A la Vitelòm pwisan! A la vitelòm gen pouvwa! Gadon vitelòm mezanmi! Pou kiyès vitelòm ap travay? On sè pa, men vitelòm rete kòm nèg ki pwisan. Vitelòm kanpe dan. Kounye a la, si taba gate, on bon pati nan Kwadèboukè, m ta di prèske tout Kwadèboukè a gate! Men kounye a la li rete la zòn de Dèlma. E wè nèg yo gon seri de pwen yap fikse la, gon yo fon fiksasyon sou yon seri de pwen nan Dèlma. Imajine w nèg yo pa gen pwoblèm, yo desann la, gwo zam nan men yo, yap ransone moun, ekoute, fò w peye pou sa, ou menm biznis sa fò w peye pou li, ou menm fò w peye pou sa. Gade pwoblèm nan yon peyi mezanmi. Lè w fin pran Vitelòm, kounye a la, Babekyou, lè tout moun ap tande tout bagay sa yo la, epi se nan kontèks sa pou timoun ale lekòl. Bon mwen panse ke si pou lekòl la fèt fò lapolis deplwaye, deplwaye maten, midi e swa menm paske bagay la rèd. M pral chavire nan kanaran. Kanaran voye mesaj. Nèg ki chèf kanaran an, m pa konnen èske se Jeff. Misye pale pou l di ke nèg lafito yo mete kòb atè a. Anviwon 2 milyon dola pou kapab kraze moun kanaran. Non, m pa kwè se pou kraze moun kanaran. Se pou kapab kraze bandi kanaran. Pa vre? Men li menm li di se moun kanaran paske depi nou angaje se toujou popilasyon an nou mete devan. Men pa bliye se menm popilasyon sa ki toujou sèvi kòm boukliye pou nou, se li menm nou toujou ap maltrete. Brèf, pa gen pwoblèm. Misye di ke pral gon delij disi fen mwa novanm sa ak mwa desanm. Mezanmi veye kò nou non. Depi w wè chèf pale. Fò n veye kò nou, paske se yon mesaj li voye ba nou. Depi w wè nèg la pral pase a laksyon, li voye mesaj ba ou, se yon mannyè pou di w ke lagè avèti, pa touye kokobe. An n tande l. Via, map salye peyi a, map salye tout moun. Ok, m gentan konnen depi peyi a tande vwa sa, yo gentan konnen sa e vwa kanaran li ye. Via, sof ke m vle fè peyi a konnen yon bagay, apre pou moun ki pral plenyen, moun ki pral kriye, Moun ki pral trete moun kanaran pa bon moun, moun kanaran se kriminèl yo. M vle nou tou konn sa avan, avan, avan ke delij la fèt. E nèg lafito yo, lè m pale de lafito nou konn pò lafito. Nèg sa yo depoze 2 milyon dola ameriken pou yo vin masakre pèp kanaran. Pou dedewo menm, yo bay dedewo kòb sa, pou dedewo bay lòd li. Bay dcpj, atravè tout inite yo pou yo vin masakre pèp Kanaran, vin antre a plizyè ti cha vin tire moun yo, vin masakre yo. Antanke yon pèp ki nan eta sa, k ap soufri, nèg yo se sèl sa yo sèlman yo wè pou yo ofri popilasyon an. Sof ke mwen menm sèl sa m ka di, tout peyi a, e pa sèl Ayiti, tout lemond konnen, Depi yon pèp grangou l sovaj. Pèp kanaran trè sovaj. Alò mwen menm m pa m pa fè oken m pa fè m pa di oken pawòl pou m choke kenn moun ni m pa ensilte pèsòn ni m pa di oken anyen kòm si pou moun pral di m agresif. Sof ke m vle di yon moun pa gen yon moun dan lemond Kap dakò pou yon moun ap vin tiyo w epi ou menm menm kouri pou pa ka kouri oubyen pou kanpe pou defann tèt ou. Nèg yo gen 2 milyon dola ameriken. Eta nou wè peyi a ye la, peyi bloke, pa gen gaz, moun pa ka manje, sak diri prèske vann 900 dola tout moun ap soufri, enben Lafito gen 2 milyon dola ameriken atè pou masakre pèp kanaran, pou asasinen popilasyon an. Sof ke m di peyi a pran nòt. Nan jounal kap vini la yo. Nan fen novanm nan la oubyen nan mwad novanm nan la oubyen nan desanm, pran nòt, m pa vle kenn moun etone de sa k pral pase yo. Ok? Paske m vle nou konnen, tout bèt jennen mòde. Jennen kanaran, kanaran ap mòde. Whatever jan w jennen l lan, ever jan l ap mòde. E menm kel mòde Kotel bay kout danl mouri jan wè lè yon myèl fin mòdel tou mouri a lap mòde kanmenm sa vle di mvle tout peyi a konnen konbyen kòb lafito bay leta ayisyen nan moman ke nap soufri la pou asasinen popilasyon kanaran pèp souvren an. E mvle fè peyi a konnen yon bagay apre pou moun ki pral plenyen moun ki pral kriye moun ki pral trete moun kanaran pa bon moun moun kanaran se kriminèl yo. M vle nou tou konn sa avan, avan, avan ke delij la fèt. E nèg lafito yo, lè m pale de lafito nou konn pò lafito. Nèg sa yo depoze 2 milyon dola ameriken pou yo vin masakre pèp kanaran. Pou DDO menm, yo bay DDO kòb sa, pou DDO bay lòd li, bay dcpj, atravè tout inite yo pou yo vin masakre pèp kanaran, vin antre a plizyè ti cha vin tire moun yo. vin masakre yo antanke yon pèp ki nan eta sa, k ap soufri, nèg yo se sèl sa yo sèlman yo wè pou yo ofri popilasyon an. Sof ke mwen menm sèl sa m ka di, e tout peyi a, e pa sèl Ayiti, tout lemond konnen, depi yon pèp grangoun sovaj, pèp Kanaran trè sovaj, alò mwen menm m pa fè oken, m pa fè, m pa di oken pawòl pou m choke kenn moun, Ni m pa ensilte pèsòn, ni m pa di oken anyen kòm si pou moun pral di m agresif. Sof ke m vle di yon moun, pa gen yon moun dan le mond k ap dakò pou yon moun ap vin tiye w epi ou menm, menm kouri pou w pa ka kouri oubyen pou w kanpe pou w defann tèt ou. Nèg yo gen 2 milyon dola ameriken. Eta nou wè peyi a ye la a, peyi bloke, pa gen gaz, moun pa ka manje, sak diri prèske vann 900 dola, tout moun ap soufri, enben Lafit ou gen 2 milyon dola ameriken atè, Pou masakre pèp Kanaran, pou asasinen popilasyon an. Sof ke m di peyi a pran nòt. Nan jounal k ap vini la yo, nan fen novanm nan la oubyen nan mwad novanm nan la oubyen nan desanm, pran nòt. M pa vle kenn moun etone de sa k pral pase yo. Ok? Paske m vle nou konnen, tout bèt jennen mòde. Jennen Kanaran, Kanaran ap mòde. Wadèvè jan w jennen l lan, èvè jan l ap mòde. E menm kel mòde kotel bay kout danl mouri jan elè yon myèl fin mòdel tou mouri a lap mòde kanmenm sa vle di mvle tout peyi a konnen konbyen kòb la fito bay leta ayisyen nan moman ke nap soufri la pou asasinen popilasyon kanara pèp souvren an. Chak jou ki jou, peyi sa a plonje nan yon kawo. Yon kawo san fen. E anpil moun ap poze tèt yo kesyon pou di, Kòman pwoblèm sa kapab rezoud? Tande byen mesye, ou pran sèl Vitelòm pou kont li, li kòmande taba. Li kòmande. Yon bon pati nan Kwadèboukè. Men kounya li gen yon fiksasyon sou Dèlma. Tande byen wi! E misye pran ti bagay nan Petyonvil la tou. Lè w pran 400 Mawozo, anpil nan yo la toujou nan Kwadèboukè. Lè w pran tout lòt kote yo, kòmsi lè w pran Plèddan la, gang nèt! Ou pran Site Solèy, gang nèt! Ou pran matisan, gran ravin, ti bwa gang nèt. Epi kounye a la, nèg ap di ke blan an pa kapab fè anyen, piga blan an vini, bagay sa yo se okipasyon. Ay mesye. Bon an tou ka kite peyi a fonksyone konsa. Men sèl sa m konnen, sèl sa m konnen. Depi yon nèg ou pa nan blan an se ke ou nan lòt kan an. Paske gen yon kan k ap bay pwoblèm. Kan k ap bay pwoblèm nan se bandi. Yo rele blan pou kapab ede. Paske lapolis yo pa p neglije l. Lapolis ap toujou la. Depi nèg yo wè blan avèk la polis kounya yap kouri. Swa yo touye yo, yal nan prizon oubyen yo remèt on seri de zam. Men kòm blan an pa la, kounya nèg yo pa pè la polis kèlke swa kote la polis rive, yap pete bal ak la polis. Eske nou konprann? E gon pakèt moun ki di w yo menm pa gen bagay blan yo pa nan okipasyon. Je regrette ke nou kontinye viv pèn nou paske nou pa nan blan. Paske jan balay la a son sèl moun ki te kapab vini an soutyen. Pou te kapab ede lapolis trake bandi, se blan an. Edo Zenny pale sou kesyon sa a e li di ke depi yon nèg ou pa nan blan an se ke ou nan lòt be a e lòt be a se bandi. Ann tande l. Lòske yo pa ka antre lakay, yo poko antre lakay nou radote, men m ta renmen antre lakay nou tout. Nou tout k ap pale k ap di nou pa vle entèvansyon, m ta renmen antre lakay nou yo. Yon mwen mwen tout moun, menm nou menm k ap pale a. Pou 3 gason pran youn devan, youn nan dyòl nou, epi youn ap frape nou. Konnen manman nou, yo konnen sè nou, yo pran madanm nou, yo konnen sèvant, yo konnen pitit nou, lè sa na di entèvansyon militè. E sa fè m toujou di nou, pa goumen a Lèzetazini, ou pap kapab. Klè. La sèl choz ki fo fèr, la pran lakay ou, pran lakay li. Pran. Negosye avè l kòrèkteman. Si w se chèf, si w bezwen chanje Ayiti, Pa al gou mal Reza Junior ou pap kapab ou pa gen fòs sa ou mèt pran tout nèg ap voye wòch sou yo ou pap kapab nèg yo ap annik bloke w la pip se yo k mèt le mond mèt menm jan ou wè yap fè ikrèn la ou wè konbyen milya yap bannou wè menm nou menm yo pa menm ka voun blende pou nou nou jiska prezan nou gen 1 nan edmi nou paka pase 2 zan nou paka pase kafou nou gen ayisyen nou gen ayisyen parèy nou ki bloke kafou e pa dominiken non bloke kafou e pa bokine non ki kanaran se pa. E ayisyen parèy m kòl m di w fuck you kounya di m sa map fè Humm ou pa dakò entèvansyon militè je n'ai oken pwoblèm Ki altènativ? An 1915 li pat bon an 1915 se te 1915 paske lè sa pat gen moun nan peyi a tou menm lè te gen moun pat gen tout moun sa e lè sa tou Mentenan w di m an 1914 oke nou pran 2 entèvansyon se sa bon mentenan w di w pa vle yon twazyèm pa gen pwoblèm men banm solisyon. Nou pa gen okenn modèl bagay altènativ. Pa kanpe sou brenzeng ou epi ou di ou pa vle, ou pa vle ankenn moun vin la. Mwen pa vle ankenn moun depeye, nèg ap pran kanntè, moun ap vyole madanm mwen, y ap vole fanm mwen, y ap vyole pitit mwen, y ap fè masisi a pitit mwen ki pa t masisi, y ap vòlè ti sa m te fè depi 25 an. Èske w konprann? Nèg la gen yon sapat nan pye li, l ap radote nan lari, l gen yon mitrayèt nan men li, li pa pè pete bal 17 bal nan mounda mwen. Erik Jan Batis mouri, yon moun enpòtan pou yon peyi, li mouri menm lè men men mwen di pandan n ap pase sou li, Gason dam e fanmi li nou senpati ankò yn fwa men an fen kont ou wè Eric Bati Jean Baptiste e pa tou yo tal touyel e pa tou yo tal touyel poukisa m di sa fòn fè lojik li pran yon grenn bal nan machin nan yo ralel yo metel atè li gen vi toujou yo pa yo pa kriblel a bal se se lè yo rive sou li yo wè son aksidan sa vle di misye mouri nan ensekirite jeneralize pou mwen. Men moun kap fè ankèt yo, dcpj Pòtoprens, a di pa yo. Men men menm kap gade, siw pral touye Eric Jean Baptiste, yo krible machin nan a bal pou yo te kanpe machin nan. Janm wè bagay la, tankou jan yo toujou fè, depi yo di w kanpe w pa kanpe, yo yo krible w a bal. Siw ale, yo krible w a bal. Donk kounye an la, machin ou pa byen blende, ok, ou pran yon grenn bal nan do, yo rale w yo met atè, pran tout bous ou, yo pran tout zam ki te gen nan machin nan, sekirite a mouri. Ou pran bal ou poko mouri, yo kite w atè a. Si pitit misye te fè pi rapid, li te vini, misye te ka pa mouri. Paske lè yo, si se te yon egzekisyon, yo t ap krible l a bal. Li lojik. Sa vle di lè yo wè se yon grenn bal li pran, yon grenn bal nan do l pran. E sa vle di, anplis de sa, se pa, se pa yon bal li pran. A sam wè a se pa yon bal li pran pandan yo ralel metel atè a se yon bal machin nan yo montre w nèg la kapab yo montre w ke machin nan pran yon bal dèyè ki relye avèk do li sa vle di Erik Janbatis mouri nan yon ensekirite jeneralize mwen te ka mouri ou te ka mouri menm jan yo konn se menm jan yo konn tire sou yon bis kap pase yo di bis la kanpe li pa kanpe yo ofle l a bal donk nap pèdi anpil moun kès kon dwa fè. Men swa epi anpi anplis de sa pou nou fini a emisyon aswè a lese mwa vou dir lè yo di Montana si l antann li avèk Penn e si l antann li avèk PM Ariel kriz la ap leve sa vle di kisa? Sa vle di Penn e Montana gen kontwòl gang yo. Gen kontwòl gen kontwòl e e. Moise Charles te di. Kou yo sesi tout bagay kanpe. Sa vle di yo gen kontwòl gang yo. Fò n dwe bay yo serye mil e yn fwa. Mil e yn fwa. Mesye fò n dwe bay yo serye mesye dam. Fò n fè tèt nou wi. Fò n fè tèt e se sa fè m mande pou nèg ki nan joun pa jounalis sèlman non jounalis la gen dwa rapòte sa yo ba li. Men je Pòl je Pòl moun k ap analize nan vil Jamèl. M di fò n kite lach. Fò n di laverite. Pa pè yo diw pou pou pou edozeni ou di edozeni son mòdèfòkè son chen son kaka son malpwòpte jis paske ou vle fè moun plezi jis pou yo pa diw ti sousou jis pou yo pa diw son kòb ou pran nan menm fòn pran metye a dimansyon ke li a fòn pran la dimansyon ke li a e fòn di la verite pou pèp la edike pèp la fè pèp la konprann ou entèvansyon kisa li fè pèp la konnen tou ke nou sòm. Yo di w klè, klè ke lentèvansyon oken, si, si Sendomeng te anvayi nou, lasyonzini dwe vin pran pou nou, paske nou pa gen lame. Se sa chat yo di. Donk pa kite moun ka vin pran pòz blan, blan se si, blan pa ka vini, blan se la, vin plede sòl, vin plede kisa? Sòl kisa? Ou te gen sòl ankò? Ou fin kraze l, ou fin met tèt ou ansanm pou kraze l, kiyès kap fout nou bal nan mounda nou la, epa epa ayisyen parèy nou? Kiyès kap vyole manman nou, sè nou, kiyès kap tire nou, kiyès kap vòlè tout sa, kilès ki kindape nou, ki mande nou 600 mil dola ameriken, se ke nou pap janm, menm menm menm jodi a map pale avè w la Brila pa gen 600 mil dola ameriken. Lè w mande yon nèg 600 mil dola ameriken nèg a nèg a son, lè wap yon machann fritay ou ou ou ou ou mande l 300 mil dola, kote l pral jwenn li? Kiyès k ap fè yo? Dominiken. Lè konsyans nou pran nou, lè konsyans nou pran nou n a chita ansanm pou nou di Ayiti dabò, Ayiti an premye epi nou menm an dènye, nou menm an dèyè. Ayiti dwe devan, devan tout sa n ap fè nan peyi, nan vi nou, Ayiti dwe devan epi rès la pou nou menm, pou nou ka viv byen ladan l. Men toutotan n pa fè sa, lese mwa vou dir, ke afè de blan nap di pa antre an nap fè ti manifestasyon moun laba yo nap fè manifestasyon pou blan pa antre men nou menm nou alèz nap byen manje nou nal nan restoran nou inè di maten twazè di maten nou lan bal nou lan makdonal nap manje epi men menm depi sizè m antre lakay mwen e ankò anndan lakay mwen sim pa men menm edozeni kòm map pwoteje tèt mwen m gen bagay map jere pa yo menm men sak paka sak paka pwoteje tèt yo mande blan ou fòs etranjè byen. Presiz sa lap vin fè. Wap fè 1 an, wap retire gang yo pou nou, map ranfòse lame m, map ranfòse lapolis mwen, epi nap avanse. E fò yo tou fè yon tribinal entènasyonal tou. Vwala, pou trete, pou trete tout sa k pase yo. Wè, ke petro karibe, petro karibe, la mò de Jovenel, tout bagay. Depi lè Jovenel mouri nou pa kanpe peyi a, m wè nan kaka, kòmsi nou pap mouri nou menm, nou paka mouri. Nou paka mouri, nenpòt nèg ka touye nenpòt ki nèg wi.